Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon bon m pa bezwen di nou koman bagay la te ye anba lavil paske nou tout nou okouran. Men nan kad emisyon sila a, mwen pote kelke peti detay pou nou pa rapò ak batay sila a e pa rapò ak yon seri de zòn ke mwen menm mwen te siyonnen. Tande byen, mwen vin avèk foto sa pou nou. Foto sa se pandan map pase nan zòn Carrefour Douillard epi an mòd arab m fè foto sa rapid vit epi m travèse rive bò zòn 3 me. Foto sa si nou gade l byen nap wè ke sa son zòn ki peri. Zòn sa pa gen anyen k pou fè l chape. Zòn sa mouri. Donk se lè otorite yo ta pran bagay la o serye. Zòn sa kapab reviv. Si yon moun konnen zòn sa byen, lè w fin pran blòk Douya, ou pran zòn Asyeri Dayiti, Epi ou travèse, gen yon zòn sou rigòl. Apre sa, ou pran yon ti zòn ki rele izole. Apre sa, w al pran batima. Alò, izole a se anfas batima pou monte sou wout ayewopò la. E tousuit, ou pral jwenn zòn RL Pod toujou ap pale de li a, zòn li te rete an ki se Jakomen. Donk pou tout moun Site Solèy ki konnen zòn sa, se la mwen te rete. Sa vle di, foto sa a eksprime anpil bagay. Sur cette photo on peut lire dezolasyon, tristès. Moun ki ap viv nan zòn sila a genyen sa n ta kapab rele yon laj egzasperasyon nan panse yo. Pa gen espwa ankò, sa vle di tout bagay fini. Kòm mwen menm, m te gentan retire kò m la, paske si m te rete, yo t ap touye m, men m gon panse spesyal pou nou, maten midi e swa m ap priye pou nou pou ke bagay la kapab chanje, paske sa m ap gade la, se pa kè m pou m pa pale, e fòk mwen pale. C'est dur e la m panse ak anpil nèg ki tap dirije peyi sa. Panse m yo ale tou dwat vè yon ansyen prezidan ki rele Jean Bertrand Aristide. Nou konnen pou ki sa. Panse m yo ale dwat vè ansyen prezidan Michel Martelly. Nou konnen pou ki sa. Panse m yo ale dwat vè Yon defen Jovenel Moise nou konnen ankò pou kisa? E panse m yo ale dwat vè nouvo dirijan yo pami yo Premye Ministre Ariel Henry. E nou konnen pou kisa toujou. Paske zòn yo pat konsa. Son bon maten yo leve yo konsa. E depi lè yo konsa a. Dirijan yo pa janm pran ankenn inisyativ pou chanje sa. Olye pou ta chanje sa, se rann yo rann sitiyasyon an pi difisil, envivab menm. Nan batay ki te genyen sou Bèlè lan, jounen jodi a la a, se ke m te pale talè la nan emisyon kòmkwa traktè a gen lè fon lòt wout, yo sanble mete traktè a an otaj. Men materyèl. Cho wi nan batay la. Men jan map gade a la a, m poko ka di non si se vre ou pa. Men aparaman, traktè nèg je nèf yo konn itilize a, traktè sa a sanble rete sou Belè. Oubyen sinon, nèg je nèf yo kapab fè tantativ pou kapab sòti avè li. Mwen gen 2 pitit videyo epi yon foto konsènan traktè la ki rive jwenn nou. Yon videyo de 24 segond, pi youn 17 segond. Men nan sa 17 segond lan nou gen chans fon ti li lari an. Mezanmi se dezolasyon total hein! Dezolasyon total wi. An nou swiv. Nou sou 360 lan. Men traktè a la kòmandan, n rive pi prè l menn. Nou rive pi prè l donk m pa wè mak. ki ladann. Nou egzakteman anfas traktè an la. Li pa gen mak ladan l. Se bagay dan vanpi sa m wè yo fè ladan l la. Li pa gen mak. Men li mesye. Men traktè blende yo t ap di ke yo gen pou konstwi a. Wè li bèl e byen egziste. Li bèl e byen egziste. Men anndan bèlè li ye la anndan bèlè. Sa vle di lè nèg yo ap vin nan batay frèm nèg sa yo pa jwe yo vin ak tout batan klan yo si gen nèg ki ap kache dèyè mur si gen nèg ki nan abri eben traktè sa li menm lap pote boure epi li baleye nèg. Si w ap gade byen, w ap wè nan espas pou traktè a avanse a, kòmsi nan espas pou moun k ap pilote li a wè a, li blende. Li kapab yon blendaj de wo nivo. W ap wè traktè a tout bò kote li, anpil fè soude. Sa m t ap di nou nan bagay Site Solèy la, nou wè l. Epi m wè gon efiji, se sèlman yon dan ki parèt, an fòm de vanpi sou traktè sila. Men, sa ki entrige m se ke gon kote gon mouchwa ki mare. Traktè a sanble pa senp non mezanmi. Hèèy tèt chaje. Eske son traktè? Paske m pa konn bagay yo byen. Gen traktè, gen gredè, gen bouldozè, genyen bakolodè. Bon, brèf, antouka, eske traktè a rete sou Belè? Sa se la grand kestyon. Kounya la fòm di nou bagay yo kòmanse rèd. An pasan, fòm di nou ke daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, yo ta sanble libere DJ a. E se ta san lajan. Paske te gen apèl ki fèt ki di bon mesye son DJ k nan men nou, nèg la li konn bay plezi, li ka al jwe tout kote, bal chans. Brèf. ka fwo aéroport, des individu armé ont ete sinyalé dan la zon. Notamman Simon Pelé et les alentours, de kamyon de transport orè ete detourné. De tir nourri sinyalé, evité tout déplacement par et vers cette zon. Sa vle di? Nan moman li te fè dezè dis konsa, moun pa t ka pase nan zòn ayewopò nan tèt Simon Pele paske bagay la te vrèman vrèman rèd. E jouk rive zòn kafou ayewopò, bagay la te rèd anpil o pwen ke si w ap gade ti videyo sa yo pou anba lavil e zòn kafou ayewopò se tèt chaje. fè mesaj sa pase e ke Roberson Alphonse ta pral twite par la swit. Bagay yo rèd. Genyen katouch ki tap tire nan zòn anba lavil lan lakòz Anne Samaëlle Junie Dalmant ki se yon tifi 6 lane pitit Samuel Dalmant Kameramann Radyo Tele Ginen aparaman ki ta pran yon bal mawon jounen 27 jiyè 2022 an pandan li anndan lakay li nan ri Jan Filip, Kafou Fèy. Nou wè kòman bagay yo te rèd. Gen yon jenn gason 17 lane ki pèdi lavi l se anba Mòn Marinèt. Sa vle di bal ki t ap chante lakòz sitiyasyon an vrèman difisil. Genyen anpil nèg ki tonbe. M gen enfòmasyon ki rive jwenn mwen kòm kwa ta genyen 2 nèg Bèlè, bandi Belè ki yo menm ta tonbe nan batay sila a e n ap chache konfime enfòmasyon sa pou ou e se posib pou nou kapab vini ak non moun ki tonbe nan kad batay sila. Bagay yo myèl, bagay yo difisil, peyi a kontinye ap viv men. Ayiti se somalize. E jounen jodi a la m gen enpresyon ke gen bagay k ap rive se vèb y ap chache pou Ayiti paske jan Ayiti ye la m ta kapab di depi w ap pale de gang w ap pale de bandi w ap pale de orè w ap pale de zak malonèt ou mèt just fè referans avèk Ayiti. Fò m di nou ke jan bagay la ye la a, m santi l rive twò lwen. Li rive twò lwen e fòk otorite yo di yon bagay. Ariel, fò w di yon bagay. E fòk nou pase a laksyon paske menm lè nou t ap kosyone tout vye mal sa yo, men mezanmi, nou rive yon kote, mal la twòp. Pa egzanp, si w rive yon kote w ap plede vòlè, gon lè k rive w ap di, a, m vòlè moun sa a twòp, ban m al vòlè yon lòt kote. Oubyen ban m fè yon kanpe. Bandi yo, fò n di tèt nou tou, nou touye twòp moun, nou fè twòp san koule, nou kraze yon peyi. E se nou menm y ap bay chaj la pote, menm lè Leta li parèt plis konplis wi, men se nou menm y ap bay chaj lan pote paske se pa antremiz nou tout bagay sa yo ap fèt. Kòmsi nou pa ka leve yon bon maten pou n di, n ap met tèt nou ansanm, n ap mache pran palè nasyonal, n ap mache pran tout enstitisyon yo, n ap mache pran moun. otorite yo, nèg k ap fè politik epi pou n di kite peyi n mache. Men, nan sa nou tonbe la a mesye, m pa kwè nou nan kite peyi n mache non, m pa kwè nou nan revolisyon non. Tout kan yo! Nou konprann? Bagay la rèd. M pral kite nou avèk kèlke imaj de anba lavil pou nou wè kòman bagay yo te ye, epi aprè se sera donc kèlke deklarasyon avèk kèk moun ki sou plas, moun ki di bon yo pa kapab ankò. Kòm match sa a k ap jwe a, li pa ka abite nasyonalman, vin abite l entènasyonalman pou nou. Paske men maten an la a, nou tande, nou gon chèf de lapolis ki rele Elbé, men nou gon sa, depi 4 novanm, n ap goumen, n ap lite, awòch a boutèy, men leta, men lapolis, voye w sa. Vin mete nou deyò, malgre grangou nou, malgre mizè nou, malgre toumant nou, n ap mande Leta a si l bwè pwa, di nou l bwè pwa pou n fè kanibal. Paske sòl sa a, se sòl nou l ye, poukisa yo fin mete nou deyò? Aprè 3 semn fin goumen, poukisa Leta a nan do jenès li kanpe? Men nou wè tout moun nan zòn nan la ap kouri, di nou non kisa ki pase. Tout bèlè la nan lari, Elbe! Bèlè te gen konfyans, nou konnen Elbe, chèf de lapolis, jounen jodi a, mesye sa. Alò jist avan nou ale, n ap pote enfòmasyon sa a ba ou, kote ke gen yon ensandi dorijin kriminèl ki eklate maten an nan katedral Pòtoprens, klèje pawas la konstate monte flam yo ozanviwon dizè e enfòme otorite nan kiri sila a. Yo aple imedyatman èd lapolis ak ponpye pa rapò ak vyolans nèg ame ki nan lagè depi plizyè jou nan santre vil lan. Ponpye yo oblije fè machin aryè nan yon premye tan avan pou yo vini etenn dife sa nan yon segon tan, dife nan katedral Pòtoprens. Swivan konsta ponpye yo, otè ensandi sila yo menm, kase yon pati nan mi fasad edifis lan pou yo te kapab mete dife. Tèt chaje! Acheveche Pòtoprens remèsye tout sila yo ki manifeste pwoksimite yo ak klèje katedral la epi tou fòs polis ak ponpye ki ede yo sove edifis katedral tranzitwa la. N ap tann otorite yo, pa bò kote yo, yon ankèt seryez yon mannyè pou kapab pini otè ensandi sila a. Ke Vyèj Mari Nòtredam Asanpsyon entèsede pou pèp ayisyen an e pou lapè nan peyi nou. Nòt sa a fèt nan Pòtoprens nan dat 27 jiyè 2022 an e li pote sinyati.